Byenvini sou chanèl Bondeda TV, nan videyo jodi an m pral moutre w 3 fason si tou fwa ou ta vle reyalize yon videyo pou youtube ou byen yon pwojè kelkonk ou ta vle fè l tankou yon pwofesyonèl menm si ou pa yon pwofesyonèl bon 3 fason sa yo m twouve yo pi nesesè Si tout fwa ou ta vle travay tankou pwofesyonèl, si tout fwa ou vizite nou pou la premye fwa, nap tou envite ou abone avèk chanèl la e pa bliye like video sa vase lò like li ou ede ou pa sèlman ede chanèl pa m nan bòt ou ede plis moun wè yon video konsa. Nap tou envite ou gade video sa jouska la fen. Paske lap trè itil ou pou menm ki ta vle travay tankou pwofesyonèl. Nap tounen pou plis detay. Non pa bese lari ou sou chanèl Bon Deta TV. Premye fason ou kapab reyalize yon videyo tankou yon moun ki se yon pwofesyonèl. Premye fason an, Ou dwe tankou lè ke ou gen yon ide toujou make ide an nan yon kaye paske chak moun ki gen yon chanèl youtube disclaimer video sa pa pou moun kap fè zen se pou moun kap kreye content moun kap ede moun grandi enfliyans yo tankou menm jan avèk bondetay tv tankou nou menm nou la pou nou ka ede w grandi enfliyans ou sou entènèt lan oubyen tankou moutre w kòman pou ka pwofesyonèl nan whatever sa ke wap fè ou dwe toujou tankou make ide ou yo Nan yon kay chak moun ki gen YouTube, moun kap kreye video, ou dwe gon kay tankou whatever kote ki kay an ou byen swa ke l sou tab kote laptop ou ye ou byen desktop ou ye ou byen kote ou rekode video ou dwe gon kay avèk yon kreyon ou byen whatever sa ke w vle ou byen yon feyt ou byen yon plim. Poukisa? Ou dwe gen kaye an tankou lè ke ou gen yon ide, tankou le le swa, la syans pwouve ke le swa lè lè ke ou ale dòmi se lè sa pi bèl ide yo vini. Lè w gen tankou bèl ide sa yo, ou make. An di ou pral fè yon videyo ki tankou pral pale de kamera. Ou dwe tankou make tit lan nan kaye an. Epi apre, ou pral make pou di ok, kisa ke mwen pral pale nan kamera. Men ki detay ke m pral pase kèk. fwa ou konn wè yon moun fè yon videyo pa egzanp li make pen avèk diri ka fè may moun epi lè w klike videyo an ou wè moun nan pale de bourèt, de machin, de avyon sa vle di tit lan pa gen anyen pou l wè avèk sa ke moun nan pale nan videyo tankou si tou fwa ou ta vle reyalize yon yon videyo tankou pwofesyonèl ou dwe tankou mete tit lan dabò epi apre ou kòmanse tankou detaye tankou kisa yo dwe fè sans ansanm avèk. tit videyo an. Lè konsa moun pral plis respekte w e fan baz ou yo pral gen konfyans nan ou menm si toutfwa ke ou upload yon videyo y ap gentan kouri al gade l paske yo konnen lè y ap gade w yo tankou yo toujou aprann yon bagay nouvo ke yo pa t konnen. An al gade dezyèm fason an. Dezyèm fason an ou dwe toujou fè rechèch sa ke w pral pale an. Lè w fè rechèch, an n di w pral pale de kamera, ou dwe toujou fè rechèch tankou mete tit lan nan youtube pou wè kòman lòt youtubè pale de li, kòman. Kijan ke moun yo pale de menm sa ke ou menm ou pral pote an. M pa di pou al kopye menm fason ke yo menm y ap fè l lan. But, pou ka gen yon plis ide kòman ke ou ka prezante pwojè ke ou pral mete sou YouTube lan. Sa vle di, li vin pran plis tankou, tankou aksè pou ka, tankou pale plis bagay, tankou si tout fwa ou ta gen yon ide, ou ta vle chanje l, kounye a ou pral gen plis detay pou ka bay odyans ki pral gade w lan. Lè konsa, ou vin parèt tankou trè pwofesyonèl e ou vin parèt tankou ou konnen sa ke w ap fè an trè byen. Menm si ke ou pa t gen oken ide bòt, lè w fè tankou ti taktik sa yo, li vin fè parèt trè pwofesyonèl e lè konsa moun pral renmen gade w paske yo toujou ap aprann yon bagay ke yo pa t konnen a chak grenn videyo ke ou upload. nan youtube gen plizyè fason but m te jus tankou wè 3 sa yo pi nesesè pou ou menm kap kreye tankou video pou ka ede moun grandi e vyo so an al pran twazyèm nan ki se dènye fason se si tou fwa ou ta vle tankou pwodwi video tankou pwofesyonèl. Li bon lè ke w fin gen kay an pou w ka ekri tit lan epi apre lè w fin fè rechèch. Twazyèm nan se fò w fè pratik. Ann di ou se yon moun k ap pale devan kamera tankou m. Paske chita devan yon kamera epi yon mikwo ou pa gen moun avè w, ou jis ap pale avèk yon kamera, yow sa vrèman biza paske ou jis rete w ap pale poukont ou. Se kòmsi ou pi mal pase yon moun ki ret fou nan lari an. Paske lè w rete pou w wè. Tankou mwen menm la, m ap pale pou kont mwen, m pa gen okenn moun la. Se sèl mwen, yon mikwo, epi yon kamera. Men, si tou fwa ke m pa t konn fè pratik avan, m pa t ap janm ale paske kèk fwa lontan lè m te fèk kòmanse, m konn fè yon grenn videyo. Grenn videyo sa konn pran m nenpòt twa, kat jou paske m pa t alèz devan kamera. Paske lè m rete mwen, m ap pale devan yon kamera, yo, m twouve l trè biza. Li toujou bon pou w ap fè pratik. Tankou pou konn. Kòman ou pral fè tèl bagay. Rezon ki kòz ke ou bezwen fè pratik lan, lè yon moun fè yon, like, lè yon moun fè yon pwojè, montaj lan gen tan fèt avan nan tèt ou. Tankou se pa lè ke ou pran laptop lan ou byen telefòn nan se lè sa wap fè montaj. Sa se dezyèm faz montaj lan, but premye faz lan li gentan fèt nan tèt ou se tankou se sa fè li toujou bon tankou pou ka fè pratik koman ke ou pral mete biwol ou bien tranzisyon ou bien teks whatever sa ke ou ta vle mete nan video sa paske si tout fwa ke ou gen plus biwol ou bien plus teks animasyon li toujou tankou kenbe moun kap gade an anvi tankou moun sa toujou enterese gade tout video ke ou upload la tankou se sa fè Li toujou bon tankou lè ke wap fè pratik, tankou fè ti fè ti reyinyon tankou menm si ke ou pa record avèk kamera but metel devan w pale pou kont ou oubyen whatever sa ke w ta ou ta vle pale, pale pale pale menm si ke ou pa gen anyen pou di but fè pratik pou wè kòman ke ou ka alèz avèk yon mikwo epi yon kamera devan paske l trè biza pou yon moun ke ki pa abitye avèk yon bagay konsa kap pale sèlman pa pa gen yon sèlman yon kamera. Yo m pa baw manti si kopa abitye avèl lap vrèman biza e sa fè gen moun ki paka tankou kanpe devan yon kamyon paske li wèl tankou se kòmsil fou ok li toujou bon lò fin gen kaye an pou ka ekri tankou tit sa ke w pral fè an epi apre pou al fè rechèch pou twazyèm nan toujou pi enpòtan pou ka fè pratik pou ka parèt tankou pwofesyonèl lè konsa moun menm jan ke mwen di an chak fwa ou upload yon video odyans ou an ap toujou entèrese gade w paske a chak fwa ou fè yon pwojè yo aprann sa vrèman enpòtan lè ke ou fè ti pratik avèk tèt ou sitou lè ke wap fè tankou parèt tèt ou devan yon kamera tankou si tout fwa video sa te itil ou pa bliye like video paske lè w like li ou pa sèlman ede chènn mwen an avanse ou vin Ede plis moun ki gen konfizyon gade videyo sa a tankou pou ka aprann plis bagay tankou pou ka tankou travay tankou pwofesyonèl sou YouTube yo whatever sa ke y ape kreye whatever ki te te videyo mizik ou byen YouTube ok pa bliye abòne avèk chanèl lan envite yon zanmi yon fanmi abòne pa pa bliye kòmante di m ki sa ou aprann nan videyo sa babay tout moun randevou a la pwochèn pou yon lòt videyo ankò gang.